Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nap fè efò anba grip la, e nap gade pou nou wè si bagay yo kapab ale nan jou kap vini yo. Bon, peyi sa nou konnen de jou an jou se desepsyon pa bliye ke m te di nou ke pi gwo desepsyon m pou ane 2022 an. Se paske gen yon bagay ki rive nan yon blòk bandi ap kòmande, ebyen dosye sa jiska prezan m poko kapab pale de li. E pwi yè il ya un ami ki ma anvwaye yn foto dun viktim ah monchè oo se trist. Men map di fanmi sa anpil kouraj paske mwen toujou fè ti pale avèk yo men. mwen poko kapab bay dosye sa a nan laprès. Paske imedyatman li nan laprès, m ta kapab di, ben, moun sa yo kapab jwenn menas e li kapab parèt trè difisil pou fanmi an. Donk, m ap kenbe dosye sa a diskrè an atandan ke lè m ta kapab di ta gen arestasyon ki fèt, lè nèg ap defann tèt yo, m ap di men tèl dosye. E pi lè sa, èske w ap kapab defann tèt ou? Alors c'est parti pour votre émission. M prale nan gran ravin, ti bwa, de kote sa yo. M gen yon zanmi m ki rele m maten an men apèl la pat ka konekte epi apre li voye yon voice pou mwen, lè m tande voice la, lè m al mennen ankèt m wè se sa dirèkteman. Men ou konnen mesye, banm di nou yon bagay, se pa paske n ap etènize nan dosye bandi, dosye bandi non men, èske ou konn bandi yo mechan mesye? Se Kòm si apre sa k fin fèt nan Gran Ravin ak Ti Bwa a, m vin rann mwen kont ke bandi yo mechan. Imajine mesye, nèg yo fè yon pakèt tan y ap batay. Si w ap pase Ti Bwa, ou ta di w se nèg Gran Ravin, m gen enpresyon ke ou mouri deja. Si w ap pase Gran Ravin tou, ou di w se nèg Ti Bwa, ebyen ou mouri deja. Anpil sòlda tonbe. Anpil nèg kòmsi lè wap gade nan video 2 nèg kap trete lòt nèg sal gade kòman nou touye w nou pran zam nan men yo patati patata nou wè anpil bagay se pa vre paske nou te wè anpil video baw yon bon maten nèg yo deside pou yo byen eske nou tande sa map di nou an nèg yo byen nèg yo bay akolad. Kounya la men sa k ap pase. M pa kwè ko gen 4 mwa depi genyen lapè ki fèt antre Ti Bwa e Gran Ravin e Vilaj de Dye. Mesye èske nou konnen mesye? Gon bagay pou nou konprann wi. Tande byen sa m pral di nou an. Ou wè lè 2 moun te enmi, yo deside pou yo byen tout bon. Pa gen pi bon zanmi pase yo. Mwen menm, m ta kapab di nou, èske nou konnen pa gen pi bon zanmi kounye a antre Ti Bwa e Gran Ravin? Tande byen sa m ap di nou an, mesye. Nèg Ti Bwa tèlman sansib pou nèg Gran Ravin, adjee! Si nèg la gen de pantalon, li pote youn bay yon sòlda li renmen, li apresye nan Gran Ravin. Si nèg la gen yon tenis nan pye l, yon lòt nèg Gran Ravin poko genyen. Li di l ap fè tout jan pou l kapab pèmèt li jwenn yon tenis konsa tou. Nèg ti bwa! Se gran ravin sèlman yo rete nan krèy. Atò mesye! Ou wè m ba nou sa a sèlman? Men tout ti plezi ki genyen se youn al kay lòt. Kòmsi nou pa t ka fè sa depi lontan. Kounye a la, an n fè yon lòt analiz. Krisla, toujou nan zenèf. Men sa pa anpeche ke pou kapab sove moun bò lakay, li antre nan lojik lapè ansanm avèk nèg yo. Kounye a la m pral pran yon lòt egzanp. Èske sa deranje Jenèf? M pa konnen. Men de tout manyè se Kris la. Kris la deside pou l pa pete kout bal a nèg yo e l deside pou fè lapè ansanm avèk nèg yo. Èske nou konprann? Kounye a, èske sa k fèt antre Ti Bwa e Gran Ravin nan, li pa ka fèt pou Site Solèy? E sa m vle nou konprann wi. Èske sa k fèt pou Ti Bwa e Gran Ravin nan li pa ka fèt antre Gabriyèl e Iska? Paske jan batay la te myèl onivo de Ti Bwa ak Gran Ravin, nèg yo leve yon maten yo antann. Enben, sa k fè la a pa t kapab gen antant antre. Nèg site solèy yo. Humm. Antretan, fò m di nou byen ke m te di nou m ap pote enfòmasyon ba nou, zanmi vwa poko fin bon non, konsènan site solèy. Yè gwo pote boure ki fèt. Humm. Gabriel, fò m di w sa bwòdè. Nèg je nèf, ou pa konn fè yo sote. Pou yo pa jwe wòl mangous la sou ou non. Y ap tounen vin wè sa k fè yo sote a wi. Tande byen. Nèg je nèf te bay nèg Gabriyèl yon kou. Pase yo te fon pote boure antre nan baz Gabo. Menm lè yo pa t rive nan fyèf Gabo wi men nèg yo te kòmanse antre nan bon senmèt senkant Gabo a. Nèg yo pran kamyonèt, yo pran machin bagay sa yo. Ebyen yè fò n di ke nan pote boure ki fèt lan, nèg yo pran kamyonèt, yo pran moto e nèg yo ale ak bèf. Mesye! Eske nou konnen nan batay ki gen yè lan, anpil bèf pran bal? Adjee! M kanpe sou yon do kay mesye, e kouri m kouri desann wi. M ap gade pou m wè nan savann, bèf pran bal, bal kole anba gagann bèf moun yo. Yo oblije apre batay sa a, rele moun ki veterinè pou wè sa yo ta kapab fè pou bèf moun yo. Gen bèf ki mouri, nèg Gabriel yo tou ale avèk yo nan bouwèt. Men, si yo te sou fè moun abi, fè krim, enben, t ap gen anpil mò. Men, Gabriel pran kèk mò nan batay yè la. M pral eksplike nou de A a Zèt. Tande byen wi! Gen bèf moun yo pa wè. Gen yon moun ki di li wè nèg Gabriel yo ap bote bèf yo nan bouwèt. Bagay la te rèd yè a. Moun bò Lena kouri kite kay yo. Men fòm di nou ke si nèg Gabriel yo tap fè abi. Yo tap boule tout kay nèt bò Lena paske yo te gentan rive nan yon bout nan Lena. Men ekoute byen ti katèl, alsendò, chen an, ti Ronald, niken, yeye. Tayson. Tout nèg sa yo jwe yon gwo wòl nan batay la. Si se pat yo m ta kapab di ebyen Chòp chèf dèyè kwen mi an misye tap nan gwo difikilte el te kapab menm pèdi lavi l paske Chòp te kanpe tèt pou tèt ap tire ak nèg yo. Se aprè ti katèl pral parèt. Nèg Gabriel yo te gentan pran kontwòl blòk bò san fwontyè a. Yo te gentan fè va ladann. Se va sa a ki pral domine nèg tè nwa yo ki yo menm ap parèt bò san fwontyè. Ebyen tout chèf yo mete tèt yo an plas. Yo dekale nèg Gabriyèl yo ak kout bal. Tande wi! Nan tè vid lan jiskaske nèg Gabriyèl yo kouri kite tè a kote yo te fè va a anba raje a. Men nan pote boure sa a gen nèg ki touche nan kan G9, nan kan G-Pèp. Nan kan G9 lan, m ta kapab di genyen anviwon 2 mò. Men, nèg sa yo se ta nan baz Pyè 6. Gen plizyè nèg ki tonbe tou nan kan Gabriyèl la. Ebyen, lè mesye G9 yo vle pran zam nan, alò zam ki te nan men nèg sa yo, Ebyen batay la pat fasil ditou paske te gen yon ti cha ki vin parèt e se lè sa batay la te myèl. Kesyon kap poze pou kwè li la eske nèg yo ap tou bloke dèyè kwen mi paske zòn sa m ta kapab di li vin yon boulva. Tande byen sa m pral di nou an wi. Enfòmasyon ke mwen te genyen se ke Isca te mande chòp espas sila pou ta kapab fè yon var sitou tout zòn sa kal bat sou bò san fwontyè chòp potko dakò. Men apre pote boure sa a, ebyen eske Chop pral aksepte pou kapab mete yon va nan blòk sila? Nan lasware fò n di nou ke Tayson te pete bal ansanm avèk nèg Gabriel yo paske pa bliye se batay li ye. N ap raple nan epòk avan Mèsidye te mouri an. Nèg zye nèf yo te antre nan baz Gabriel. Yo pran yon Vitara ak yon Rav 4, yon kamyon, plizyè moto, ebyen je pèp remèt nèg yo kou a nan dat 9 janvye 2023 a kote yo pran 2 moto ak yon kamyonèt nan zòn Bon Lena ki bò San Fwontyè lan. Plizyè nèg tonbe pou Gabriel. Gon premye enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke ta gen 3 nèg ki tonbe. nan blòk Gabriel la. Men, pa bliye, fòmil nèg je nèf yo se boule. Ebyen, mwen menm m konte ke genyen plis ke 3 nèg yo mete dife sou yo. Paske mwen menm, pandan m nan zòn nan, m ap swiv bagay yo, se pèp m ye. M ap gade tou, gen 3 nèg, m ta kapab di yo mete dife sou yo. Men te gen lòt nèg ki anba raje a, lòt nèg ki pran bal. nèg ki potko kap petèt antre nan baz. Sa vle di ke kapab genyen plizyè nèg ki yo menm tonbe nan kad batay sila a nan bò Gabriel e kapab tou nan bò G9. Te gen enfòmasyon ki tap sikile sou Chòp kòm kwa Chòp ta pran bal, Chòp pa gen anyen. Men tande non, Chòp la son bon sòlda paske ou wè misye, misye ti biznis li konnen wi, li fè ti kou l epi l antre nan baz li. Hein misye pa yon nèg ki tèlman renmen batay lè bagay la rèd Trump mete pye l atè a. Pa bliye m te di nou ke m ta pral chache gen enfòmasyon sila misye pa gen anyen. Gon sòlda m kwè se nan nèg pyè 6 yo pandan m sou yon do kay m ap jofre mesye misye pran yon bal bò machwè wap machwè a monte vap machwè a anfle yo kouri al ak misye lopital. Yo met on pansman pou misye oh oh. Pandan yap mete pansman an pou misye lopital la lèm gade m wè nan do misye ti tou ti tou ti tou ti tou ti tou sa liye misye pa pran bal, bal yo tonbe sou do misye epi misye al panse sa w tande a la misye tounen nan batay pi rèd. Ti katèl nan premye pote boure a lè misye wè tèlman bal ap chante misye ap pote boure sou nèg gabo yo misye di en en bal fon fè bak paske. Ou konnen nèg sa yo menm yo pa, yo poko pèse, paske pa gen pa pèse. Men batay la te vrèman myèl. Fò n di ke anpil seremoni fèt bò san fontyè a. Li te nan nwit, bò zòn 8 è di swa. Anpil gwo seremoni fèt, paske gen lè son dènye pote bourik pral fèt. E fò m di nou byen ke. Maten an la, lè m pase nan yon seri de blòk, tèlman wè nèg a zam atè a mesye, mwen m ap mande m, e nan blòk Site Solèy la èske gen moun ki gen zam pase nèg je nèf yo? Se pa de gason ki atè a! Ou wè ban m di nou byen, gen yon moun ki t ap ban m yon lèt. M ale nan bare a pou m al pran lèt la nan men moun nan. Si m pa gason m pa travèse. E si m pa timoun plenn nan, m pa travèse tou. Men kòm se timoun plenn nan m ye, gen yon chan pou w ap mache nan plenn nan, yo p ap menm gade w menm. Men si w pa timoun plenn nan, gen yon jan w ap travèse lari, ebyen ou deja mele. Yo ka di se antèn ou vin bay. telman wè gason anba sa a m telman wè zam anba sa a ah monchè oo bagay la rèd fò m di nou ke pa gen aksè maten an kesyon eske moun site solèy ka vin wè malad yo pou maten an ni si ta gen moun ki gen kolera eske y ap kapab vini avèk li nan sant sila paske gen twòp nèg atè antouka mesye si ta gen moun malad m swete ke Pou nou kapab bay yon ti chans. Eske nou konprann? Paske, an tou ka n ap swiv bagay sa a. Men, menm sèl sa m ta swete, m ta swete kòm si Gabriel bay nèg yo anba. Paske, anba anpil. E nèg yo anpil. Men Gabriel li menm li di ke l ap kanpe batay. Li gon ti pòsyon teritwa, epi li preske nan mitan. Sof lanmè a, m ta kapab di ki ede misye. Men tanzantan se li menm ki atake. Mwen pa konprann anyen non mesye. Gabriel sa genlè yon pwisans wi. Men sèl sa map di. Si se Gabriel ki te je nèf. Tande byen sa map di nou an. E pi tout nèg sa yo se je pèp. Te gon batay kon sa. Gabriel tap gentan met nèg sa yo deyò lontan. Paske li menm son ti kal espas li genyen. Mwen pa ka konprann non. Bon antouka si gon bon batay yon bon batay kap dire yon semèn mwen m panse ke sa kap fèt lan li kapab fèt. Tankou yè fòm di nou byen ke gen moun ki pran bal jouk Duvivier yon ti demwazèl map gade ki pran bal nan pye gen anpil lòt moun nan popilasyon an ki pran bal Men sa pa Di nèg yo anyen lè yap batay konsa moun ap pran bal nan popilasyon sa pap janm Di yo anyen eske nou konprann donk nou swete ke tout otan ta kapab gen lapè ou byen ke zam yo fè silans kòm ane 2023 se pral ane elektoral ou ka sezi wè bal pa tire non men jan bagay la fèt o nivo de ti bwa ak gran ravin nan mwen m ta swete ke yon jou li fèt konsa.